Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfom? Mwen vini avek kelke peti detay pou nou paske se maten je reyalize yn emisyon gon premyè video ke alò yon premye dosye byen sur mwen te pale de li e m te di nou ke map chache vini avek plis enfomasyon ben lè m fin gade video sa mezanmi se tet chaje eske nou konnen sa fè tris anpil alò m pral esplike nou m te pale nou de yon bandi o nivo de Leogane ki li menm tonbe. Ebyen bandi sa a fòm di nou ke son non se Anilus Lorvendy alyas Ziyon alye 5 segond li tonbe yè swa o nivo de Leogane men nan video a si yon moun ou pa gen kè ou pap gadel la video elle est deja disponible sur la page telegram de RL Prod men gen anpil moun ki poko wè video sa a tande byen. Gen yon demwazèl ki akonpanye chèf de gang sila. Yo te sou yon moto siklèt. Lè yo sèvi yo bal, ebyen demwazèl la li menm li pran bal e mouche a li menm li mouri. Eske se 2 moun ki te gen yon lyen santimantal? Je sais pas. Men de tout manyè, ekoute, vous! Mwen konnen ke gen yon, m ta kapab di plizyè kategori de fanm ou byen de demwazèl. Gen demwazèl ki yo menm respekte tèt yo. Gen demwazèl ki bezwen gen kòb vit. Gen demwazèl ki lage kò yo nan limena. Nou wè gen plizyè kategori. Men sa ki respekte tèt yo a se yo menm ki plis soufri. Paske yo pa p antre nan yon seri de. Koze. Men konsa tou sa konn rive, ou ka yon bon moun wi, men ou retwouve w nan yon move andwa. Men si w son bon moun tou, fò w di tèt ou ke, Ekoute, gen de vizaj, gen de enfòmasyon m ap tande de yo, moun sa yo, m p ap retwouve mwen nan menm andwa avèk yo. Lefètke demwazèl la te moute yon motosiklèt avèk Lòvendi, Ebyen li pran pal tou. Map gade poum wè bò kwis demwazèl sa gen yon gwo twou sa vle di yo tire demwazèl la tou men mpa kwè li mouri non nan video a paske lè map gade nan video sa li atè a. Lovendy atè a tou epi pandan moun yo ap filme li vire tèt li li gade. Men pandan l gade a wap wè son w moun eske m pa anvi di l tap plis santi l byen si l te mouri. Paske gen yon santiman de jèn ki m ta kapab di degaje sou vizaj li pandan l atè a paske ya de jan. ki la kones de jan ki diz ke ben pou ki sa e nan bagay sa en tel tal fouye tet li an parlan de la demwazel donk sa vin e prouve yon santiman de jen la kay li video a disponible pou moun ki poko genyen li e ki pa sou group telegram nan e ben nou ap gen chans pou nou wel map voye l ba nou men mezanmi se vreman kriyel bon genyen yon moun ki voye yon mesaj ban mwen depi se maten Banm chache poum wè kote mesaj sa voye kò li ok mesaj la di ke gen yon lokalite ki sitye li nan twazyèm seksyon Desalin se dan le departeman de Lartibonit sitiyasyon an li kawotik se yon kestyon nèg anwo kont nèg anba e nèg yap goumen ak zam yap goumen ak koulin genyen anpil blese. Gen kay ki andomaje, nan moman nou ye la se ke moun anwo yo pa ka desann. E de menm pou moun anba. Men ki sa ki a la baz de tout konfli sila a? Se lanmò yon jenn gason ki li menm sa te pwodui nan mwa avril nan yon rara. Se sa ki mennen tout ostilite sila a. E pou lenstan. Moun yo apiye sou sonèt dalam nan pou di ke zòn nan bezwen yon bakòp udmo 24 è sur 24 e yo pwofite pase apèl la pou udmo kapab vini bay moun yo yon ti souf nan zòn sila a. Eske nou konnen ti lapli gen yon gwo M 50? Non pa gen gwo non, pa gen gwo pa gen piti. Misye gen yon M 50. M50 lan antre dimanch, dapre enfomasyon ki rive jwenn mwen, e dimanch lan se te la fiesta o nivo de gran ravin. E m kwe izo te gen yon, pa izo a eton M50 ou byon M60, pa konen. E kounye a la, gen yon ki vini anko o nivo de gran ravin. Se la fiesta. E pi fom di nou ke... Genyen yon dosye la wi. Dosye kòlèg. Kòlèg o nivo de la Kwa dè Boukè. M pral vini avèk yon lòt emisyon sou dosye kòlèg la men fò n di ke lapolis te dedouble o nivo de la Kwa dè Boukè. Vrèman vrèman dedouble. Kòlèg manke pase yon move moman wi. M kwè kòlèg daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen misye kouri pou al retranche yon kote telefòn li pèdi. Aba se te vandredi, lapolis toule menm te manyen manm 3 sòlda. Sa vle di bagay la te dejenere. Men fò m di nou tou ke genyen yon voice kòlèg lage. Voice sa a, m ap vini avèk li toutalè pou nou. Men antretan m ap kite nou avèk envite nou, se avèk Manuel Yves epi aprè n ap retounen pou nou kapab boukle. Lekòl ki nan zòn bòdmè a paske yo sijè a tsunami e pou nou ka montre yo non sèlman fè de plan devakyasyon pou lekòl so youn nan bagay enpòtan yo pou ranfòse e diminye risk yo nou fin fè paske twaka nan lekòl tout lekòl yo pat gen plan so nou ale enjenyè nou travay ak enjenyè minisipalite yo enjenyè sika yo kla a avèk enjenyè miyamoto ki dayè son kapwaz li ye ki anwo a e nou fè plan lekòl yo jan yo ye kounye a. e nou mete yo sou sistèm nou pou nou wè ki bò k pral gen plis domaj an ka ke dabò le tranblemann tè, tsunami nou pa vle la ditou. E nou pral retounen lò lekòl lan reouvri pou n ka fè fòmasyon ak timoun yo ak pwofesè yo pou n ka montre yo ki bò, ki sa pou yo fè an ka ke avan, pandan, aprè pou yo ka soti tout bagay sa yo e osi devwa de mezon timoun sa yo Se tounen lakay li. Paske w dakò avè m, se pa yon Miyamoto, yon antite k ap fè tout travay sa a nan tout peyi nou. So nou vle ke moun k aprann, moun nou bay konesans yo, pou yo menm yo ka pran enpe nan konesans yo, yo tounen lakay yo. Yo tounen nan kominote pa yo. Timoun yo pral pale a grann yo, a papa yo, a marenn yo. Moun yo ye a, yo pral fè ti travay la nan ti kay pa yo. ke se yon 2 pyès, ke se yon 4 pyès, ke se yon 2 nivo, m pa bezwen konnen. Epi y ap tounen avèk matant yo, grann yo nan lekòl la, pou matant lan oubyen grann nan prezante l kòm devoir de maison pou nou menm nou ka wè si yo konprann sa n ap fè. Pou mesaj la ka pase pou diminye les morts, paske youn nan objektif nou, kay la, kay la gen dwa tonbe, se pa sa k, se pa sa, yon kay tonbe, yon kay tonbe, men nou pa vle moun mouri. Moun mouri, yeah. Ok? Sa se youn nan aspè yo. Epi aprè sa, faire beaucoup de simulations. Nou te fè youn avèk Geo Hazard an me, avèk mesye Prepti, mesye Meteyem, nèg mwen rele mesye Tsunami an, e dayè ke m pral rankontre paske se 2 moun m ap travay avè yo tout tan, pou n ka kontinye fè travay la. Gon moun ki di m wi m nan fè nan Nò, nou p ap fè nan Pòtoprens. M di bon, nou te bliye Nò lò n t ap fè pou Pòtoprens. Paske Nò te pran yon ti kalòt tou an 2018 si m pa twonpe m. E nou t ale, paske nou toujou ale an volontarya avèk MDPTC pou n al sipòte evalyasyon yo, pou moun yo ka tounen lakay yo oubyen ka ret deyò pou evite moun mouri. So, nou di pou le moman n ap travay avèk le Nò, Fò Libète, Kap Ayisyen spesifikman. Nou fè de fòmasyon pou nèg minisipalite yo, nèg k ap, ki pral veye, ki pral gad, k ap bay pèmi konstwi yo, nèg ki pral sou sit konstriksyon yo pou al gade kòman konstriksyon an fèt. meri an okap lan apresye anpil travay ke lap fè a e dayè se li k mande nou nou travay selon lè bezwen nou pa pral fòse okenn bagay sou yon moun li gen dwa sal pa bezwen e menm pèmi de construire gon fòmilè tout ti mesye e sika yo yo wèl yo aprann li paske manuèl le kòd de batiman de 2012 UMTPDC diw egzakteman kisa pou gen dan yon fòmilè pou yon pèmi de construction. e yo pran fòmasyon an. E sa te bèl, bèl bagay ke kap te fè paske li prezante l devan laprès ke son bagay li pral aplike imedyatman. Pa gen moun kap vin di wi yo pa vle ban pèmi pou tèl bagay, se pa yon afè kòb kap diskite, se yon afè sekirite kap fèt. So sa se youn nan bagay ke, plizyè nan bagay ke nap fè yo. Se yon pwojè ki finanse pa la usaid e gen yon bagay map di paske mwen se yon ti bagay ki rele vag lanmè. Sam di la, m di l devan usaid, m di l devan tout moun. Mwen menm nan an Ayiti la Miyamoto an Ayiti m pa di a travè lemonn paske mwen kanmenm a travè lemonn e m fè de lòt gwo pwojè avèk usaid men tout sa ke nou nou fè avèk usaid pa gen okenn bagay ke usaid pote pote boure ban mwen li pa vin avèk yon dosye l di m vle nou fè sa Jamè. Donk ou gen tout latitid pou. Se nou ki nou sou teren an, nou ap pale a patnè yo, ke se sektè prive, ke se gouvèneman, ke se ong ki la yo, n ap diskite pou wè sa k ap fèt, ki sa nou panse pou ta fèt. Paske nou tout kote. M gen 11 enjenyè, 12 enjenyè o nan sid kounye a k ap travay. Se yo k konnen sa k ap fèt. Se yo k wè sa k bezwen. So nou, nou tout kote. Nou vini avèk yon dokiman, nou di usaid se sa n panse ke peyi a bezwen, nou pale a patnè nou, nou pale avèk enjenyè yo, nou pale avèk direksyon pwoteksyon sivil, se sa yo bezwen, se sa peyi a bezwen. E yo toujou mache avè nou. E m wè ke usaid chanje, m pa konn si w te konn usaid anvan. Anvan yo te pote boure, yo te ba w yon bagay ki te sot ann Afrik, nenpòt ki bò, epi aplike isit, epi nou toujou gen ti pwoblèm. Epi yon lòt bagay ke m gen nan pwojè sa a, Se pa Miyamoto k ap egzekite pwojè a jiska lafen. Non, non, non, non, non. Sèl jan pwojè sa a pral gen reyisit, se ke kominote a p ap mache boure dèyè nou. E nou, mwen di la ak tout moun, e CROUK la, se antite, youn nan antite depatmantal yo, e sant dirijans depart, e, e kominal yo, e yo regwoupe sosyete sivil la avèk, e, e gouvènman, avèk meri a. e mwen di yo e yo dakò yap agrandil paske m di m vini m pa wè m pa wè m pa wè manbo m pa wè pwotestan m pa wè jèn lidè gen de moun ki manke fòn mete so yap agrandi li paske mwen menm kap ankadre yo kounye an paske fòn fè de reyinyon fòk yo òganize plan de kontenjans tout bagay sa yo fò òganize yo men fò yo kontinye fèl Anvan fen ane sa a, fò yo menm yo ka kòmanse fè yo pou kont yo. Menm si m la, menm si m ya moto dèyè yo, y ap y ap ankadre yo, men si kominote a pa pran l nan men, li pral yon pwojè konkou tout lòt pwojè, lò lò pwojè a fini epi bay la ale. Nou pa ka fè sa. Se de bagay twò danjre, nou pral pran yon tranblemanntè kanmenm. M pa konn si Okap, Pòtoprens, mwen menm m ap tann nenpòt ki bò. Se pou sa lè m vin la premye bagay mwen mande mande l se kote pòt de sekou w la ye paske mwen vin nan wo m rantre eskalye m pa wè pòt de sekou Ou santi w enkyè M enkyè E pa mwen ki te m pa konn vilnerabilite Sou son ti jan sa m pa konn si w gen kesyon Wi wi m gen kesyon e pwojè a li ap egzekite nan 2 andwa nan Kap Ayisyen donk nan nò Kap Ayisyen ak Fò Libète Men nan fon ti pale nou de dirabilite pwojè a, èske se yon pwojè ki etann li sou plizyè ane? Se yon pwojè ki kòmanse fen 2021, li pral fini mi 2024. Se pou sa m di w objektif Miyamoto se ke kominote a kanpe. An fen ane 2022 a, fò ke kominote a, omwen lèzantite, le kouk, tout moun sa yo, La mairie a deja montre lor volonte de faire le travail. Naturellement, kom mwen di tout kote, gen de bezwen. Gen de bezwen nan koup, gen de bezwen nan municipalite a, de bezwen teknik, de bezwen teknolojik, de ekipman, de bagay sa yo. E yo fek lanse kanpay siklon nan nasyonal. E nou konnen ke gen de bezwen. E se youn nan bagay ke m pale avèk usaid, m di usaid si yo ka di m ki lòt antite k ap fè menm kalite travay sa yo, paske mwen pa vle ke m ap fè travay ki deja ap fèt la. Paske si gon kòb k ap bay, si nou ka, m pa nan diplikasyon. Ok, peyi a gen twòp bezwen, si gon bagay k ap fèt, yon lòt antite gen kòb pou fè l, pwojè pa m nan pa bezwen fè l. Paske pwojè pa m nan, gwo objektif li se transfè de konesans, edikasyon. Si moun konnen tout sa pou yo konnen Pou kisa yo fè, pa fè, ke se depi konstriksyon jiska evakyasyon, kòman pou yo fè l, n ap wè diminisyon moun ki mouri. Paske se objektif la. Nou pa ka fon 2010 ankò. Nou pa ka fè sa. Nou pa ka fon Okap depi santan ke mwatye popilasyon an mouri. Ok, ok. Donk, mennan, e le kou di pwojè? Bon sa se sèl bagay m pa janm antre ladan l paske menm si egzekite nap egzekite mwen kwè li yon milyon e kèk sou 3 zan. Ok ok donk ou ou di. E m travay ak ayisyen ok se ki ve di ke mwen gen de ekspè ki lòt bò gen de etid ke se yo ka ka ka ka ede m sou li e men isi lokalman m travay avèk avèk e pa egzanp dan le nò lò m ap fè de m ap òganize de bagay m ap òganize de bagay avèk antite ki egziste dan nò nan kap. e bon m pa konn vreman tout moun sou Meyal ap ban m de moun, tout moun ap ban m de moun. M gen de enjenyè loko, dayè se Okap yo soti, k ap travay e m ap ankadre enjenyè loko yo. E enjenyè m yo ki nan Sid, tout se Ayisyen lokal k ap travay avè m depi plis de dizan mentnan. Ok, ok. Donk ou di Miyamoto ap egzekite pwojè a, men E genyen dotr patenè ke w enplike e menm la popilasyon benefisya ou fè anpil efò pou enplike yo. Poukisa apwòch sa a? Apwòch patisipatif sa a? Se sèl jan peyi a ap chanje. Si nou pa met tout moun ladan l pou n chanje bagay la pou tout moun konn menm bagay. Paske afè m ap bay yon moun yon pawòl epi lòt moun nan m ba l yon lòt pawòl e pa konsa bagay la ap fèt. Si n sonje byen, nou konnen manman nou, manman nou sitou, m ap di manman nou, efò ke yo fè pou voye n lekòl. Nou, nou klè. Gen anpil nan, nan, nan, nan nou ki gen manman ki pa t gen chans al lekòl. E l fè anpil efò pou l voye pitit li lekòl. Lò pitit la tounen, mwen m konnen anpil timoun ki lò yo tounen lapremidi pandan y ap etidye, yo tou fè manman chita, y aprann yo ekri, y aprann yo li pou omwen baz la yo genyen. Ce qui veut dire que plis moun gen enfòmasyon an, plis N ap redui risk yo. Plis n ap redui e moun k ap mouri demen maten. Ok. Nou dèyè yon Ayiti pi djanm. M ap fè nan le Nò kounye an, men objektif la se Ayiti pi djanm. Paske an dela de la fòmasyon, pral gen de dosye ke de politik, de lwa, de bagay sa yo ke nou pral oblije ankadre, sipòte e pwoteksyon sivil ki gen de bagay l ap travay sou li deja. Paske lwa nou yo, m pa di yo pa bon, men yo ansyen. Gen de bagay ki pa t la yon epòk. Èske gen de moun ki sonje nan kòd penal la si kay la tonbe sou ou, ou gen dwa ou gen dwa ou gen dwa voye l nan prizon moun ki te fè l la? Ou moun pa konn sa. Se pou sa lè m ap pale a mason m yo nou te fè fòmasyon pou yo an an an 2020 nou fè yon regwoupman m ta m al nan DDO MTPTC an nou nou fè tout moun pa egzanp m ta ka mande w si w konn de mason tout moun m mande tout moun èske nou konn de twa mason bagay sa yo voye yo pou mwen nou pral fè yon evalyasyon Yo voye yon pakèt moun ban mwen. M fè 3 jou, 5 jou m ap fè evalyasyon mason yo. Yon pakèt jèn ti mesye, malerezman pa gen anpil dam mason. Nan Sid la m kwè m jwenn de twa. Men pa anpil. Pa kont, kote m pa jwenn anpil enjenyè estriktirèl, Pòtoprens, Okap, mwen jwenn anpil. Antouka, sa m ap di a, se ke nou ap fè evalyasyon mason yo ki vini. Èske n te pran fòmasyon? Non. Èske n gen ti liv la? Non. Men kouman n fè konnen? Li di, paske nou gen de grann grann, nou gen de mason granmoun, e chak fwa l gen yon ti konstriksyon, li mete yon nou la pou n fè avè l. E yo tout, nan tout diferan zòn. Sa fè m plezi. Paske se yon bagay, an 2010, mwen te nan Dèlma 32, nou t ap fè de konstriksyon, te gen yon pakèt ti jèn ki pa t vle bay enfòmasyon ke yo te aprann nan. E se yon granmoun ki t ap ede yon lòt ki pa t pran fòmasyon an, E m te mande l, m di, sa k pase w, ou pa pè yo pèdi djòb ou? Li di m, madam, ou pa di m ke si pitit mwen mouri se fòt mwen, enben m pa ka kite yo konsa. E se yon bagay, moun yo di ke m fè yo pè, men m oblije di l, pitit mwen pral lekòl, yo nan yon lekòl, men si anndan lekòl la yo pa t konstwi l byen, oubyen yo pa aprann timoun yo kòman pou yo soti, si pitit mwen mouri, se fòt mwen tou, paske m te gen enfòmasyon pou m te ba li. E se pou sa lòm a m di nou ke Konesans nou pran an, fò n pa wont pataje l. Okontrè, mwen menm tout sa m ka fè pou m ka aprann moun, m aprann fè mason, m aprann brase beton, m bay enjenyè, m bay mason. Epoutan, m ap aprann tout sa m kapab aprann. M ap montre, lè w ap rantre nan, nou tout konn afè rantre nan kay la, pase m fèk di nou. Men, m ap aprann tout moun ki jan pou n soti. Gen de similasyon k pou fèt. Sa k te fèt an me a pa sifi Okap. Fò nou fè lòt. Fò sektè prive a enplike l. Fò sektè prive fè similasyon lakay yo, dan bilding yo pou ke anplwaye yo aprann. N ap fè avèk lekòl, bon m pa konnen si pwojè a pèmèt mwen fè avèk petèt yon chanm de komès, yon bagay konsa, pou yo ka repete l. Bon, aprè eksperyans 2010 lan, nou sot fè yon eksperyans nan Gran Sid. Kijan ou mezire rezilta travay la? Eske l enpakte pozitivman? Eske jodi an la, si nou ta dwe fè fas a yon lòt katastwòf ankò, ap gen mwens viktim? M pa ka di w ap gen mwens viktim paske konstriksyon yo egziste depi anvan tranblemanntè a. Sepandan, de reyaksyon kote kote an 2010 nou tann yon pakèt tan anvan n ka evalye bagay, pèmèt moun yo wetire mò yo anba kay yo oubyen pèmèt moun yo rantre nan kay yo. Paske lò mwen menm t ap fè evalyasyon e nan site yo, m te wè de manman anba lapli ak ti bebe nan bra yo paske yo pè rantre nan kay la e lòske m rantre nan kay la avèk enjenyè m yo paske a se moman la se enjenyè etranje ki te la, kay la moun nan te ka rantre men lapè konesans ke l pa genyen l pa ka fè l. Kounye an. kap gen enjenyè k ka fè evalyasyon touswit, li pa oblije ap tann blan, li pa oblije ap tann Pòtoprens. Sid gen kapasite a tou. MTPDC gen ase enjenyè, avèk minisipalite gen ase enjenyè k ka fè evalyasyon imedyatman pou ke moun yo omwen, moun yo pa ret, pa ret, pa ret deyò kay yo, paske ou pa janm konnen, gen dwa gen dlo, gen dwa gen van, gen dwa gen nenpòt kisa. Natirèlman, e mwen toujou di, kay yo Kay ki te tonbe yo, yo rekonstwi yo petèt mye. Sa k te la yo, li pa t tonbe an 2010, pa gen anyen l di pa p tonbe kounye a. Se ki ve di ke fò moun nan konnen kòman pou l fè pou soti nan kay la anvan si jamè gen yon pwoblèm. E fò ke tout moun konnen. Gen moun k ap travay lakay ou, fò ke menm sa w aprann nan, fò w aprann li tou. Ti egzèsis w ap fè pou soti nan pòt dèyè a, nan pòt devan an, ki tout kote, fò ke tout moun gen menm enfòmasyon. Afè etenn gaz la otomatikman kout sekous la fini pou anyen pa rive. Tout bagay sa yo fò pou fèt. Lòske e Pwoteksyon Sivil ap fè on pakèt de avi, paske l fè omwen pou siklòn, paske siklòn sa s on bagay ke yo fè. Bon, se sèl sa yo ka prevwa. E Si gen ayisyen k mouri nan afè siklonn nan afè de dlo se paske yo pa vle paske lò yo diw si kay ou ap pre yon ravin deplase gon pakèt enfòmasyon yo baw men gen moun ki gen tèt di men wap pèdi 2 kabrit men kabrit la ou te gen dwa pa pèdi l ou te ka leve avè yo sou gon pakèt yon pakèt chan e sa kòm mwen di moun sa pran di tan pou chanje sa fason nou fè li pran tan men sa fè 10 zan. Sa fè dizan. Dizan. So, gon pakèt bagay, omwen an Pòtoprens, pou yo ta fè diferaman. Ok, ok. Gon lòt bagay ke nou aprann, donk Okay pa egzanp, lè w nan nan de, pa Okay, nan Sid, lè w nan nan deyò. Ok. M pa konn si w konn ti ka, m pa konn si w fè andeyò anpil. Mwen ale, mwen ale. Ou ale andeyò? Gen de kay ki egziste ke nou rele kay tradisyonèl. Mwen chita ak yon granmoun ki se yon bopè youn nan enjenyè m yo, gen 102 zan. Epi li li gen ti kay, ti kay tradisyonèl la, li fèt avèk ti poto, ti poto pye kanpèch la, bon nou pa nou pa dakò yo koupe pye kanpèch la paske nou konnen ke se yon afè de anviwònman, fò n kite pye bwa yo. Men, ti kay yo, sèl sa k tonbe, se wòch, ou konnen yo fè wòch, yo mete yon, yo melanje l avèk yon labou, yo mete l epi yo fè separasyon yo antre chak ti poto. Se sa yo k tonbe, pa tout. Epi e ou konnen fè fre nan ti kay sa yo, fè fre serye. M pa konn pou kisa moun fè kay an blòk. Men sa se yon lòt bagay. E nou chita avè l, l ap esplike nou kòman yo fè l, paske nou di kòman tèmit fè pa atake, l ap esplike nou kòman yo flanbe anba, kòman yo flanbe anwo poto a, l ap esplike nou kòman yo fè lacho a, l ap esplike nou ke jenès, jèn ti mesye yo kounye an parese, yo pa vle fè lacho a paske l pran anpil travay, fò w kouvri l, yon pakèt travay. E li di nou sèl bagay ke l ta renmen se ke kòm li wè wòch yo tonbe, li ta gen dwa tiye yon moun anndan kay la, èske nou pa t ka fè yon bagay? Epi nou travay avè l e nou refè yon ti plan avèk de, de, de, yon ti plan avèk de bwa alenteryè an transvèsal e plizyè kote. Nou travay ak MTPTC tou, paske MTPTC se li ki responsab. Mwen estime ke pa gen okenn moun ki gen dwa fè anyen san ke gouvènman an pa la. Fò ke, paske mwen menm m gen dwa ale demen maten, Miyamoto gen dwa pa ale demen maten. Fò ke bagay la rete, Miya, e MTPTC apwouve, apa n ap fè fòmasyon? N ap fè fòmasyon pou tout moun. Ok. Pou ke yo ka refè l, yo kontinye fè ti kay sa yo. Bon, sof pye kanpèch la ki pa egziste pratikman tèlman yo koupe yo. Ah wi, wi. Yo pa oblije sèvi a 2 pa 4. Bon, m pa konn pou tèmit la, men y ap fè menm bagay yo te konn fè. E y ap kontinye repete sa. Paske m t ap di yon moun sa yè, lajenès nou bliye. Mwen menm lè m te piti, granmè m te konn chita avè m, l ap rakonte m. Grann grann mwen te konn esplike m se Jeremi yo te soti. Y ap rakonte m yon pakèt istwa. Bon, yo pa ka rakonte m yon pakèt istwa, e dwe manti men bon sa se yon lòt bagay. Yo pale m de la sirèn, de la vodwòg men m pa di yo m te konn bagay konsa. Men, yon pakèt bagay ke nou pèdi paske nou pa pale a grann nou. Grann nou, tout bagay ki te konn fèt anvan yo, nou bliye yo. Lò m chita ak granmoun sa a. Sa fèm fyè. Ah oui, oui. Se- E, e li pa pou kont li, gon Se, pakèt. se de veritab bibliyotèk Se de, moun sa yo wi, ye. gon pakèt bagay ke, ke nou ta ka aprann de yo pou n diminye an pakèt bagay. Paske gon pakèt bagay yo la, yo, yo pa sibi yo. Ok, ok. Bon, e ou, ou di Miyamoto pral gen pou fè fòmasyon pou elèv yo, hein, Wi. sou evakyasyon. Yeah. E sa ki enteresan nan, nan, nan kad egzekisyon pwojè sa, se ke elèv yo Lè yo fin pran konesans sa, lè yo tounen lakay yo, yo pral transmèt li, konesans sa. Ya, yo pral fè l lakay yo. Donk, èske la li pa ta enteresan pou yon pwojè konsa ta etann li sou plizyè lòt depatman nan peyi a, madam? Bon, onètman, mwen ta renmen ke pwojè a omwen te fèt omwen nan 4 vil o nò. Paske m te gen Pòdepè nan kè m, paske nou te fè yon premye etid an 2014 ki te montre, ou pa sonje, ke Pòdepè tou pral pran tsunami. Li te kouvri deja. Men malerezman, ou konnen, mwen limite a fon yo. Tout sa m kapab, m pral gade si m ka rankontre moun usaid yo, si gen kòb pou m ta etann li. Men, pou etann yon pwojè, fò pwojè a gen siksè. E youn nan bagay ke m te mete nan pwojè sa, se ke kominote an kontinye avè l, montre m ke l ka kontinye san mwen. Depi sa pase, w ap gen kòb, w poko pa gen kòb. E kòm m t ap di moun, paske kòm mwen di moun, Miyamoto pa ka fè tout. Se pou sa ke lò m ap rele, lò m ap bezwen konnen de bagay pou li lekòl pa egzanp, m konnen ke UNICEF gen yon pwojè, l ap travay sou le menm jan de choz men l ap travay ak pwofesè yo. E mwen konnen ke WFP mkwè ap travay pwoteksyon sivil yo gen kòb pou ekipman de bagay sa yo. Map eseye gade, yo di ayisyen chi se pa ayisyen sèlman dodo. Yo pa vle diw kisa yap fè. So m eseye m gade avèk moun kap bay kòb la, m di yo gade pou mwen moun wap bay kòb yo kisa yap fè pou ke nou ka fon rankont poun ka mete ansanm pou n ka fè plis. Nou gen menm objektif la, se rediksyon dè risk, diminisyon dè pèt de vi, fòmasyon, ankadreman. Nou tout gen menm objektif la. Sou fò n fè l. Pa egzanp, yon bagay m pa di nou, men se apati, pandan lete, pandan ti moun yo pa an lekòl, m pral travay, m pral, gen de, gen de, kouman m rele yo, m rele de mobilizatè, ki pral travay nan de kominote, nan de vil yo, pou jisteman avèk yon gwo mikwo l pral pale pou di kòman pou n fè, kisa pou n fè, kisa pou n pa fè. Gen yon pakèt pankàt de tsunami, de evakyasyon ki disparèt, nou pral remete. Ou konnen? Se pou sa m ap travay ak mesye tsunami an. Paske gen yon pakèt bagay ki genyen. Pa egzanp, ou pa ta kwè, lò m mande Semana, mesye, mesye mete, èske nou gen kat devakyasyon pou tsunami? Dosye Kat inondasyon e pa ti bèl bagay ke n genyen non ki bay Fòlibète tout travay la fèt deja. Yo gen kat evakyasyon, yo gen kat tsunami, yo gen kat inondasyon, tout bagay. Kap potko genyen kat tsunami an. So, Miyamoto pran tout enfòmasyon ke yo te genyen epi nou menm nou travay sou li. Epi yo menm y ap travay pou Jeremi paske Jeremi ap soufri pral gen yo gen menm bagay la tou. Se ki ve dire ke. Konesans lan la. Nou gen de sèvo an Ayiti ki konn sa pou yo fè. Se jis ke fò n sèvi avè yo. Mesye Chanlè gen yon ekip, depi m bezwen yon bagay, depi m bezwen konnen yon bagay, yo toujou la, yo toujou disponib, dispoze. Se ki ve di se sèl jan ke on pwojè ou demen Ayiti ap chanje. Fò ka travay avèk brenn ki isit yo. Ou pa bezwen pote vini on pakèt lòt. Genyen isit. E sa son bagay ke usaid toujou di l, si n ka ranfòse kapasite egzistant yo, Se la meyò dè choz. E si se pwen, se Samy Amoud wap fè. Bon, anpil moun kapab etone Madam Victor, gen anpil òganizasyon ki fè pwojè an Ayiti, men aprè ou kapab poze kesyon sou enpak pwojè a. Men nou wè nan Miyamoto, se tout yon nouvèl apwòch, se paske Nou, nou, Miyamoto pa ta swete se li menm ki la tout tan, hein, pou ap dikte, pou ap di moun yo men sa pou fè. Nou, nou vle fòme moun yo e rann moun yo endepandan ka pran desizyon, hein, de pa yo menm. Tout a fè. Sinon peyi nou pap chanje. Map ba w yon blag. Mesye Miyamoto rantre apre tranblemann tè an. M kwè 7 jou apre. Li rantre pa Sendomeng. M pat konnen l. Ok. E mwen menm mwen te la pandan tranblemann tè an lan. e m te eseye al bay yon koudmen nan lopital. M pa gen kè. M asime m m pa t kapab. So, m te konn yon pakèt moun, mwen ekri tout moun, m di tout moun mwen gen yon machin, si nou gen yon bagay valab ke m ka ede, fè m konnen m ap fè l. Bank Mondyal fè Mesye Miyamoto rantre kòm volontè e m gen yon zanmi m k ap travay a Washington ki di m men l ap rantre, al jwenn li tèl kote. Malveni te nan PADF ke yo te akeyi l. Epi nou kòmanse pale, epi li di m kisa l ka fè. M di bon, gouvènman an gen tèt li koupe, paske yon pakèt bagay tonbe, e fò n al ede bon bagay a wè sa n ap fè a, sa n ka fè avè l. Men m di m sèl kondisyon, ou p ap rive nan gouvènman m e w ap di men sa m vin fè pou ou. Èske n dakò? Li gade m li di m sa n pral fè? Li di ou pral rive, ou pral ou pral mande yon reyinyon, ou pral chita e ou pral mande kisa ou ka fè pou yo. Men konesans pa ou, kisa ou ka fè pou yo. E se sou bip sa a ke nou kontinye. M pap manke gouvènman n dega. Pwoblèm gouvènman, pwoblèm m gen ak gouvènman pa m se pwoblèm pa m. Men m pa pèmèt blan blan manke l dega. Se sèl bagay. E mesye Miyamoto konprann li e l toujou respekte l. Tout moun nap travay avèk moun ki la yo. E lòn kòmanse fè fòmasyon, Mesye Miyamoto di m, men, Gilèn, enjenyè yo bon, yo pran bon bèt nan inivèsite yo. Sèl ti bagay ki manke yo se bagay tranblemanntè a wi. Nou ka met sa rapid Biwo lòt bò a ap kontinye sipòte Miyamoto paske, an Ayiti, paske travay n ap fè a se yon travay esansyèl e ke l kwè ladan l. Se konsa Miyamoto, sinon m ta fèmen deja depi de twa zan konkou yon pakèt moun fèmen. Men nou kwè nan sa n ap fè a. Ok. Bon, e nou pral fini, Madam Gelène Victor, e an giz de konklizyon, e se ki sa w ap di popilasyon an k ap gade w, k ap tande w la? Premyèman, mèsi. Dezyèmman, m ta renmen ankouraje tout moun. k ap travay nan nenpòt ki bagay, ke se rediksyon de risk, nenpòt ki bagay pou fè peyi a chanje, pa mache pou kont ou. Chèche konnen kiyès k ap fè menm bagay avè w. Pa evite Leta a. Nou konnen n gen pwoblèm, men pa evite Leta a paske yo gen bagay y ap fè tou. E si nou pa fè avè l, pwojè nou p ap dire. Antouka, m remèsye usaid tou paske sinon m pa tap, m pa tap la. Pa tap la. M pa tap la. Yo pa tap banm yon ti kòb. M espere ke moun o nò la kontan avè nou e ke nou pral fè de reyisit k ap pèmèt nou etann pwojè a. Vwala. Mèsi bokou madam Guirlène Victor. Guirlène Victor se responsab Miyamoto, pwojè sa a ki prezan an Ayiti depi yn dizèn dane. E kounye a la yo nan Kap Ayisyen e Fò Libète kote yo ap egzekite yon pwojè sou rezilyans, fè fòmasyon pou enjenyè, mason e elèv lekòl pou yo kapab konnen kijan pou yo konpòte yo an ka de katastwòf natirèl, an ka de tranbleman de tè, tsunami. Menm lòske Madam Miramont, Madam